Tvlakayhaiti.com Zanmi konpatriyòt nou yo, nou kontan avèk ou ankò yon fwa nan dènyè videyo sa a. Ebyen nou pote anpil enfòmasyon pou ou jodi a la a nan depatman latibonit lan se deblozay e se gwo rèl ki genyen lapolis met pye atè e nou konnen depi kèlke ane nèg savyen nèg jan deni nèg sa yo te pran depatman latibonit lan pou yo ebyen jodi a la a Lapolis ki yo menm bezwen gen kontwòl sitiyasyon ensekirite k ap vale teren depi plizyè lane anndan depatman an, enben jodi a la nan echanj kout zam ki te gen antre lapolis ak bandi, n ap di w gen pou pi piti 6 bandi ki yo menm mòtèlman blese e genyen 2 polisye ki yo menm pran bal e nou pral envite w tande yon odyo kòman polisye yo t ap mande ranfò men èske yo te jwenn ranfò paske nou wè sèjousi Lè nèg yo mande ranfò yo pa janm jwenn ranfò, lè nèg yo mande sekou yo pa janm jwenn sekou, enben se konsa ou wè bandi yo menm tou anvayi epi retire lavi polisye yo. Men jodi a la a nan Senmak n ap di w lapolis ki fè yon gwo kout filè la a kote enben anviwon 600 bandi al dòmi ajamè, enben gen anpil moun nan depatman Latibonit lan ki bat bravo pou lapolis ki fè gwo kou sa la a menm si gen 2 polisye ki yo menm viktim nèg yo pran bal gen ki pran bal nan do e donk bagay la te vrèman chofe nan depatman latibonit lan men lapolis ki yo menm e donk pat bliye e se anfas bandi yo ye enben nèg yo bay bandi yo kenbe e donk bagay nan men yo antouka e nap di pou lapolis la kontinye konsa nou vrèman renmen lè jan de travay sa yo ap fèt se retire e donk bandi kap bay popilasyon an pwoblèm nan figi moun Antouka nou pral envite w gen detay. Dosye Jovenel Moise, dosye Ariel Henry medam e mesye eben nap di w nan moman nap pale la Ariel Henry misye pa nan peyi a, misye pa nan peyi a, misye vwayaje malgre jan peyi a ye, malgre jan bandi ap teyorize, malgre jan bandi ap touye moun Ariel deside pou l al nan somè, li deside pou l al an Ajantin, An Ajantin kidonk Ariel Henry la a misye pa kyè pou moun k ap mouri yo, misye pa kyè pou fason bandi ap pran tèritwa nan peyi sa a, sa k enterese Ariel se bagay entènasyonal la, bagay entènasyonal on sourit mouri, Ariel deja fè twit pou swete Kondoleyans ak fanmi sou wit sa men nan peyi dayiti misye pa janm mansyone anyen men 6 plizyè polisye sot mouri la anba kout bal vitelòm jiska prezan ariel pa lache yon mo ki touye lanperè kòm di lèzansyen nou pral envite w gen detay an bòn ekout tout moun nap tounen. Mesye voye ranfò m pran bal nan do epi ketè pran bal lòt nèg yo ap goumen rapid voye ranfò mesye Mwen m vin nan yon kay la m pa konn kote m ye nan kay la men m pran bal m pran bal. Mesye senmak yo gon polisye k blese fè dilijans pou nou antre prann kounya la mesye yo m pa konnen antre an kontak ansanm avèk inara fè nenpòt machin nan rive pran polisye a pou rantre ansanm avèl senmak an ijans. Mesye voye ranfò M pran bal nan do epi Ketè pran bal lòt nèg yo ap goumen rapid voye ranfò mesye. Wi, voye ranfò se tèm sa, se mo sa ke nou tande souvan setansi, voye ranfò. Men odela ke nou pouswiv avèk aktyalite sa pou ou, ebyen nou pral touche egalman dosye tps paske nou wè ke aprè ke nou wè gen plizyè vil Ozetazini ki deside pote plent Pou pwogram Biden nan pou pa di 30 mil migran pa mwa, ebyen administrasyon Biden nan pa kwaze bwa yo, Joe Biden leve pye l medam mesye, li retounen pi rèd, pi fò, pi solid avèk kesyon tps lan, ayisyen ki ozetazini ki gen pwoblèm tps, ebyen bòn nouvèl pou yo, nou pral touche sa, pi sou menm dosye tps lan, ebyen anpil ayisyen medam mesye, Nan kesyon depòtasyon, administrasyon, menm administrasyon Biden sa, ebyen depòte anpil Ayisyen la, nou pral touche sa, men avan sa, pèmèt ke nou rantre Sen Mak tou swit, Pradel, nap salye w frèm, kòman nèg ye? Bonjou, bonswa, nou salye tout zanmi yo, son plezi, ebyen pou nou menm, nou kapab enfòme ou, ebyen nou prale dirèkteman o nivo de depatman Latibonit nan minit ke nap pale la, kote ke genyen anpil bal ki ap chante o nivo de zòn Yankou, ebyen Yankou ki li menm se yon loka, yon komin, ebyen se nan zòn dwèt o nivo de Latibonit, ebyen nap di w ke. Se depi yè bandi Savyen yo ki yo menm yo okipe wout nasyonal la kote ke yo sanse ap opere ebyen o nivo de zòn Lyankou nan depatman Latibonit. Ebyen daprè yon rapò ki soti o nivo de lapolis ki fenk tonbe la ebyen direksyon depatmantal Latibonit ebyen li bay yon bilan pwovizwa kote ke yo di gen 2 polisye ki blese, gen 6 bandi nan gang Savyen yo ki mouri. Ebyen nan yon atak bandi kont komisarya Lyankou a. Daprè responsab yo, komisarya Lyankou sibi 3 atak bandi yo jounen mèkredi 25 janvye 2023. Premye atak la fèt byen bonè nan maten vè 7 è ebyen nan lokalite Mouroudouet ki li menm. Se kote 3 bandi te arive tonbe, yo repliye ak kadav yo nan baz Savyen. Ebyen batay sa a li te dire inèdtan epi 45 minit daprè responsab lapolis yo. Gen yon dezyèm atak ki fèt nan menm jounen jodi a vè 10 zè, ebyen yo pran yon lòt echèk ankò daprè lapolis, yo kouri kite yon kanntè ebyen yo te ladann, ebyen machin sa a li sou kontwòl lapolis. Yo repliye ankò batay sa li te dire 20 minit. Lapolis ki ap kontinye toujou sèvis e kominikasyon an li di gon twazyèm atak ki fèt a 11 è 18 avèk plis ranfò ebyen yo atake sou 2 fwon ebyen batay sa dire 2 zèdtan 26 minit gen 2 polisye ki blese 3 bandi tonbe ankò ebyen lapolis pèdi 2 machin pandan polisye yo tap evakye konfrè yo. Nap di ke nan minit ke nap pale la bandi Italyen yo gen 2 machin ki pou lapolis. Ebyen premye eleman yo rapòte ke bal ki blese polisye yo ebyen se ta kalib 9 milimèt ke moun nan popilasyon Lyankou ki ap apiye bandi yo, yo ta tire polisye yo nan do ebyen pandan yap konbat bandi ki te anfas yo. Lapolis o nivo de latibonit ap prepare yon. Ekofon e yon konto ofansif pou kapab deloje bandi savyen yo nan yon tan ki pa long. Lapolis pwomèt l ap kominike sou tout evolisyon sitiyasyon o nivo de komin Lyankou. Direksyon depatmantal la ki ap felisite kouraj ak detèminasyon polisye yo nan lit kont bandi nan depatman Latibonit. Popilasyon an ap toujou raple l sakrifis nou te fè pou yo kapab pèmèt yo viv lib avk deplase tout kote yo bezwen ale ebyen se sèvis depatmantal kominikasyon nan dat jodi a ki se 25 janvye 2023 kote ke lapolis li menm li bay enfòmasyon kote li konfime genyen 2 polisye ki blese epi yo arive touye plis 6 e plis pase 6 bandi ebyen nan gang savyen ebyen nap di ke gang savyen sa se yon gang ki vin. pwisan kote ke mesye yo yo okipe wout nasyonal epi akoz de de zòn Lyankou se la ke anpil moun pase ebyen piske n konnen ke onivo de zòn Kanaan ebyen machin Senmak machin Gran Nò yo menm yo pa ka pase pou yo ale nan zòn sa yo oblije pase e premyèman onivo de zòn Lyankou pou sonde ebyen pou yo menm yo kapab ale Pòtoprens ebyen on sitiyasyon kote ke gen anpil moun ki di ke Lapolis li menm li ta sipoze ebyen montre pwisans li genyen fas ansanm avèk gang yo ki ap teworize popilasyon an kote ke gang Savyen sa nou konnen ke se Nixon ebyen se li menm ki sanse responsab ebyen Luckson ki li menm Luckson Elan ebyen se la fami Elan ebyen depi yon moun se la fami Elan Li di soti nan zòn sa a, nan zòn Savye, nan Antilles de l'Artibonite, ebyen m panse ke yo pa janm pale pitit gason an jiskaske misye vin tounen gwo chèf gang, se li menm ki ap teworize e popilasyon an o nivo de Latibonit. E nou e pral e fò ou Pandan ke nou pale de e Pradel, ta sanble e gen 2 machin polis e ke mesye gang sa yo pran. Se pa ta sanble non se sa, paske se direksyon depatmantal lapolis ki di ke mesye yo, yo pran 2 machin yo, ebyen lapolis menm li pran on kanntè ki te, ke yo menm yo te genyen, ebyen yo menm yo arive pran 2 machin e ki te nan men polisye yo, nou pa konnen eske machin sa yo make lapolis oubyen nou pa konnen, men nap di ke se on gwoup gang ki yo menm ki ap teworize popilasyon an Ebyen jounen jodi a anpil moun nan popilasyon an yo remèsye politisyen latibonit yo paske se yo menm ki tap ame nèg nan tout kote nèt ebyen pou yo menm yo kapab fè eleksyon pou yo ebyen sitou e nou konnen ke kòman sa li envite o nivo de ti trivè de latibonit ebyen se ansyen palmantè yo se yo menm ki ba nou gang sa nan ti rivè latibonit. Vwala ebyen nap jis repran vwès lan yn fwa de pli medam mesye polisye sa ki te an panik ebyen nap jis reprann pou ou nan kèlke segond men kanmenm jan nou dil Bòn nouvèl la se ke jan w renmen tande l lan, jan ke nou swete l lan, se ke polisye yo, yo aji, yo reyaji, kote ke gen nou di apeprè 6 bandi Savyen ebyen ki tonbe mòtèlman men pa kont ban nou Une fwa de pli evite w tande odyo sa men pa kont Pradèl nou pap kapab montre moun yo imaj bandi yo ki mouri paske se si e sèten nou pa gen otorizasyon pou nou ta moutre sa sou lèzond men kanmenm odela de polisye sa yo k blese men kanmenm 6 bandi k tonbe mòtèlman m panse se kanmenm li kòrèk kanmenm. Wi m panse ke se sa e 6 bandi k tonbe men nou pral fè w tande kri polisye yo e nan minit ke yo menm yo te arive e pran bal anba men bandi yo ebyen jan ke yo di li se moun nan popilasyon an ki t ap tire ebyen fas avèk polisye yo paske bandi yo ba yo kòb. An kote ekstrè polisye sa yo? Vwala, epi se sa nou toujou di, nou mande popilasyon an mete w bò kot lapolis. Mete nou bò kot lapolis medam mesye, nou pa ka kòmsi ap apiye bandi, nou pa ka ap kache pou bandi, pou gang. Se yo menm ankò k ap fè nou viktim. Lapolis la pou pwoteje nou, pou sèvi nou. Wi nou konnen gen kèk movè grenn nan lapolis lan, men an tan nòmal lapolis ap fè yon bon travay. Une fois de plus, bon nou repran odyo a pou ou. Mesye senmak yo gon polisye k blese fè dilijans pou nou antre prann kounya la mesye yo m pa konnen rantre an kontak ansanm avèk inara fè nenpòt machin nan rive pran polisye a pou rantre ansanm avèl senmak an ijans. Mesye gen polisye k blese gen polisye k blese fè dilijans pou rive prann kwa moro gen yon polisye k blese fè dilijans pou rantre. Mesye gen polisye k blese. Mesye voye ranfò m pran bal nan do epi ketè pran bal lòt nèg yo ap goumen rapid voye ranfò mesye mwen m vin nan kay la m pa konn kote m ye nan kay la menm m pran bal m pran bal. Vwala, donk medam mesye nou tande polisye an e avèk son vwa vrèman enkyetan e ki di ke l pran bal men kounye a Pradèl e la m panse ke erè k te fèt Pòtoprens lan erè sa souman l pa pwodui la paske nou pa tande anyen men èske ranfò te gentan rive jwenn polisye sa nou tande medam mesye ki di l pran bal lan èske nou konn si ranfò a te gentan rive a tan e frè pa m etan done gen 6 bandi ki tonbe mòtèlman. Wi, nou panse ke direktè depatmantal la li menm li te gentan voye ranfò enben pou polisye yo enben paske se depi yè ke bandi yo menm yo te okipe espas la jan ke n te di w li e bilan an daprè lapolis se 2 polisye blese 6 bandi nan gang baz gran Gustavyen blese mòtèlman nan atak yo fè enben sou komisarya Lyankou jodi mèkredi 25 janvye 2023. Ebyen lapolis di l pèdi 2 machin pandan yo tap evakye konfrè yo. Ebyen daprè sa sèvis kominikasyon lapolis nan depatman latibonit yo sanse rapòte nou. Nap avanse nap kite dosye sa ebyen nou prale nan lòt dosye k sanse. Kay pa nou, bandi savyen yo okipe wout prensipal Lyankou la jodi a, y bloke sikilasyon an epi tire anpil kout zam ak lapolis byen bonè maten an daprè sa Nou aprann pòtpawòl sendika chofè ba Latibonit yo, Alix Duverger, ki regrèt sitiyasyon sa k ap pase sou wout lan pandan l mande pou otorite yo pran bon jan dispozisyon pou jan de sitiyasyon sa yo pa refèt ankò. Milsan Madeus pou plis detay. Byen bonè maten mèkredi 25 janvye 2023, wout komin Lyankou a te bloke akoz bandi Savyen yo vin atake patwouy lapolis ki anpeche yo mennen aktivite yo. Sa ki lakoz ankenn bis pa kite Gran Nò ak Latibonit pou antre nan kapital la. Pòt pawòl sendika chofè ak pwopyetè veyikil ba Latibonit a Luc Duverger di zak ensekirite yo reprezante yon gwo pwoblèm non sèlman pou chofè yo men tou pou tout moun kap frekante wout la. Pandan n mande otorite yo fwa sa pran responsablite yo. Gen plizyè chofè ki te gentan kite Senmak ki ta prale, lè yo rive Pon Sonde, yo oblije kanpe paske mesye Savyen yo fè 2 gwoup e y ap tire avèk lapolis. Sa k ta dwe fèt kounye a, responsablite a se responsablite Leta. Sa k fè nou di se responsablite Leta paske se lapolis ki gen dwa pou bay sekirite nan peyi a. Paske nou menm nou se transpòtè, nou pa lapolis, nou pa leta. Sa vle di si wout la bloke yon kote se wòl lapolis pou l al debloke wout la pou l ba nou pasaj. Nou menm tou kounye a nou oblije ap soufri, tout moun ap soufri an jeneral paske pa gen sekirite nou pa ka fè anyen, nou pa ka pote tèt nou tou al pote bay bandi yo pou yo touye nou tou. Pasaje yo ikonpri chofè, tout moun an jeneral. Komisè polis la, David Jean Mathias nou te pale avèk li, ki pa t vle vwa l anrejistre, pwomèt popilasyon an Yap kontinye kontrekare bandi yo pou lapè tounen nan rejyon an. Pandan moun kap viv nan Maren, Matino, Lachapèl pou n site sa yo sèlman, bloke wout la mèkredi 25 janvye 2023 a akoz machin yo di ki ba yo twòp pousyè sou wout la. Bay Latibonit Senmak, Milles Amadeus. Kiskeya. Pwableman minustah ap gen pou l ban nou lòt sirkui paske yo pale nou de plizyè moun ki mouri nou espere l ap pote plis presizyon ak detay pou kounye la n pa vle avanse nou twòp konsènan chif yo epi nan sid kondisyon moun ki ap viv site dèlma ak nan savann pa sispann deteryore chak jou pi plis daprè kèk lidè kominotè nan zòn nan kèk sitwayen ki ap viv nan katye sa yo. ki te pale ak korespondan nou fè konnen yo pa genyen wout, yo pa gen dlo potab pou yo bwè, yo pa gen twalèt pou fè bezwen yo. Pierre Richard Saturne pou plis detay. Beauduy Latayade, yon lidè kominotè nan site Dèlma Okay, Eksplike, Se depi apre tranbleman de tè 14 out 2021 pase a, moun yo nan Site a ap viv nan gran difikilte. Lidè kominotè a ki di zòn nan gen bezwen wout, dlo potab, kanal, pwoteksyon bèj laravin, fè konnen tout enstitisyon ki te fè pwomès pa janm pase wè yo. Nou pa gen wout, kote wout la kraze nèt. Nou mande pou TVTC ta pase nan zòn nan pou ta vin pase kèk ranblè, pase traktè pou nou. Meri Okay menm, daprè tout moun te a yo di yap vin, yo vin nan ap evalye, ban nou manti. Men yon pye la yo pa ban nou. Anyen nou pa resevwa. Menm bèj yo bay pa lòt bò a, epi nou menm menm nan nou pa gen bèj, nou pa gen anyen. E nou bezwen kanal nan zòn nan tou pou dlo lè lapli tonbe pou drene dlo a pou al tonbe nan yon lòt dlo k rele Lakòm. Gen la nou gen nou anpil nesesite nan zòn. Kèk lòt sitwayen nan site Dèlma di kondisyon yap viv la pa bon ditou. tou, menm timoun yo pa kapab voye lekòl. Yo swete zòn nan ta gen ekleraj ak kote pou moun fè bezwen yo. Se lan mizè nou ye, timoun yo paka al lekòl, yo lage lan teren an, pa gen lajan, pa gen twalèt, bò dig la ravin nan moun paka pase, ou paka pran espirasyon. Pou leta ki konsène yo kapab ban nou lanpadè, paske leswa lè moun yo ap antre la, ou pa wè kibò yo ap antre, pa gen okenn ekleraj. Pandan yo souliye lè lapli tonbe, rigòl yo ki pa netwaye fè dlo rantre lakay yo. Nou pa bezwen lòt anyen epi ateza twalèt nou bezwen. Leta ayisyen ede nou, sipòte nou nan fason yo kapab, jan yo kapab paske se moun nou ye tou, nou ta renmen ke pou bagay yo te kapab chanje pou nou. Pou wap fè twalèt la menm, sa son bagay li menm ki pa bon menm paske lè w wè moun nan vini, li gen timoun, li gen, li gen lòt moun ap vini, ou wè l vini lap fè ijèn li, lap bese atè a, sa pa bon menm. Pastè Kesnel Pierre, yon lidè kominotè nan zòn Savann nan, estime otorite yo pa janm sonje zòn Savann nan menm. Pou kesyon twalèt la, pastè a di fè plizyè demach bò kote ong yo, men anyen pa janm mache. Li di se sèlman lè gen eleksyon, òm politik yo sonje gen moun k ap viv nan Lasavann. San vo kache pou moman sa a la ditou ditou ditou, moman sa a sa grav. Majorite pèp la se bezwen yo yo fè li lan lanmè. Yo te ekri anpil vrèman òganizasyon, swa aletranje, men yo pako janm ka reponn nou. E n ap mande otorite k ap tande nou la a, se pou yo kapab lonje men nan savann nan paske savann nan pa lan yon eta nòmal. Antouka, sitiyasyon sa a pa diferan pou divès lòt katye popilè nan depatman Sid la ki pa sispann defile nan mikwo laprès pou mande otorite yo nan Leta voye je gade yo e kreye kondisyon pou moun viv nan peyi a. Pierre Richard Saturne pou Radyo Kiskeya, Virokay. Toujou nan sa ki konsène sèvis Leta pa bay, se Tigwav ki denonse edh. Sa fè plizyè mwa depi yo pa janm wè limyè, yo pa janm gen kouran nan rejyon an. Sitwayen ki te pale ak korespondan nou jodi a egzije pou gouvènman an di yon mo nan kesyon blakawout sa. Yo lye l ak ensekirite ki genyen nan Tigwav ki olye l bese se ogmante l ap ogmante chak jou pi plis. Mackendy Zicou pou plis detay.